Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 29 avril samdi 29 avril 2023 trè bòn jouni a chakran de vou trè bon wikèn egalman menm si sa va mal dan se peyi men ekoute wikèn rete wikèn men mon boutèy dlo na va bwè epi na di bon wikèn alò se parti pou vòt emisyon dosye yo anpil. Pandan sware 28 avril 2023 o pwen ke sèten diz yo resevwa mesaj de lòt moun ki ta di yo Izo bwè dlo bouch li tèt chaje. Ebyen fò m di nou ke pandan tout maten 29 avril la genyen moun ki kontinye ap rele m pou di ba e koute RL ou konnen se ou menm ki pou ba nou enfòmasyon se ou menm ki pou di nou eske se vre eske se pa vre Izo mouri. oubyen Izo blese. Bon, tande byen, m gon grenn bagay m toujou di chak grenn moun. Gen nouvèl, lè w ap tande yo, gen jan l vin jwenn ou, ni k di tèt ou, se pa vre. Gen nouvèl, gen jan yo vin jwenn ou, ou kapab poze yon gwo pwen entèwogasyon pou di èske se vre ou pa. Bon m di nou yon bagay, tande byen wi, yon nèg tankou Izo blese, Mwen m panse ke nouvèl la tap gentan fè plis hit. Ekoute, m lage yon drone nan vilaj la hier soir. Men, drone nan pa jwenn sinyal. Pa gen sinyal sou izo. Paske, m te bezwen al chache konfime enfòmasyon sila. Sof ke, par la suite, j'ai appelé quelques arabes. Ils m'ont dit ke, Izo pa gen anyen. Men m te bezwen se Arab nan vilaj menm banm enfòmasyon an pou dim ke Izo blese ou pa. Men y a d'autres Arabes, fè konnen Arab mwen yo m fè yo konfyans anpil, ebyen ils m'ont dit ke Izo pa genyen anyen. E yo menm dim ke Izo Se plezi l ap pran. Kounya men sa k pase. E se youn nan kòz ki pwovoke oubyen ki deklannche pil rimè sa yo. Genyen, èske m ta kapab di operasyon? Paske ban m di w, lè lapolis ap tire, pa di sa se operasyon non. Tande byen, lapolis ap tire, li pa rele operasyon. Operasyon se lè w planifye. Pa egzanp ou gen 50 kès bal ou di, wè 50 kès bal sa a m pral gaspiye l ansanm avèk Izo. Operasyon sa a, ekoute n ap ansèkle nèt epi n ap kòmanse fè sa pou nou fè. Gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke te gen anpil bal yo t ap voye an direksyon vilaj la. Wi, Te gen bal ki t ap voye vre. Lapolis, daprè enfòmasyon yo, ta ansèkle. Men ansèkle ki kote? Paske si w bezwen tape vilaj, omwen fò w ta gen yon dis cha ou fè devan an kado de twa cha. E sou lanmè an ankò, fòk ou ta kapab jere bagay yo. Ebyen, se konsa. E pandan. Gon bagay pou konprann kounya m wè la police gon strateji ke li itilize. Kèlè la strateji pa egzanp si l rete anlè a la a l ap fè lese frape avèk ti lapli avèk kilibway a nèg bougòy yo ebyen l tou di. Tande non izo m fè w kado 2 cha wi la, m mete youn nan pòtay la pou ou, m mete youn tou pre w la, pou si w ta gen entansyon sòti, w ava jwenn yon bagay pou di bonjou w sou wout ou. Se menm jan an tou, yo fè l pou nèg gran ravin yo. Si y ap voye de twa bal la an direksyon vilaj, ebyen gran ravin la yo fon jan yo di a m fè w kado 2 cha anlè a la, ti lapli. e ki li bway pou si w ta gen entansyon desann pou w pa desann. Bon brèf, se konsa istwa a fini. Jan nou te tande nouvèl sa yè swa, konsa m te tande l tou. Men mwen te fè dilijans pou m te chache enfòmasyon pou nou. Enben kite m di nou a 99 pou 199, Izo pa menm rifle. Oke la famiy! Bon, tande non! Mwen gen yon videyo ki rive jwenn mwen de plizyè, se yon videyo ki dire yon minit e 21 segond. Gen anpil ti jèn ki atè. Grenn bagay pou nou konprann se pa paske lapolis mete yo atè pou nou ta kapab di ke se bandi. Gen anpil enfòmasyon ki vin jwenn mwen, sitou. Ti jèn tèt kannèl la. Li gen plizyè lòt ki avèk li. Ebyen, moun sa yo se inosan. Men lapolis ap fè travay li. Lapolis mwen menm ka rankontre m li mete m kouche. Dayè m di nou sa k te pase m deja. Lapolis mete m kouche. Men jis aprè yo rann yo kont ke yo fè erè. E se sa k fè m ap batay pou m kapab toujou kenbe imaj sa pou nou. imaj kòmsi chèn moun kwè nan li. Ebyen genyen yon pwòch mwen ki li menm al kote youn nan fanmi moun sa yo ebyen li fè l pale. E ann tande kisa l di. Di pa fè fotwa nou ankò. Ap di pa fè fotwa nou kisa nou ye nan zòn nan nou vini la yo pou ta bay ban nou chans sa yo. Sa se vòlè ki vin sòti pòtoprens yo vin konprann yo ka vin nan okap Yo pa ka fè Nelly sa yo se ganstè yo nou pap kapab okap nap mouri nap mouri okap si tout kote nou rive ala nap mouri pe la bann vòlè epa konsa nou ye lè nou vini pran pòs dòsila nou nan kay lala men nan ki kay yo vin sere ala men ki kay lala yo vin sere. Mezanmi Nou konnen nou konnen polis yo kap se polis pa o prens ki nan pati pou yo bay manda bay pran kob nan men nou e pa e pa nèg pa o prens yo kap kap ban nou aksè nèg nèg yo kap ban nou aksè non me yo wè jèn fanm kòm jèn gason me yo me yo Eyo. Yon pe yo kap nan viv. Yo kap la yo pa ban nou chans non. Mwen salye nou pou travay nou fè ke nou rekipere mesye dam yo pou nou. Sa se 1. Dezyèm bagay ou kon mwen ankouraje moun o kap nou di yon gwo mèsi deske pa tiye moun yo. Yo remèt yo a la polis pou nou jwenn yo. Dezyèman yo kite peyi ya. Yo tap kite peyi ya pou yon antre sè domen pou al defann la vi miyò. Sa vle di ou. Nan chache lavi ou detwi lavi, chans pou nou yo pa touye yo. Nou mande prese prese ak komisarya Okap Ayisyen an, komisè Degre, e mwen te rele w maten an, m t ap pale avè w sou dosye mesye dam yo, e mwen te rele w, m t ap pale avè w, m rele komisarya Domalman m pale avè yo, nimewo sa se nimewo komisè Degre. Sa se pou komisarya okap la menm pou prizon menm kote ou ye a 33 10 2 0 33 sa se pou komisè degre e mwen tap pale avèw maten lèm te rele w m tap pale avèw jiskan m te fè komisè frantz elbe m pa la tout m ap rele kebo zamò la ki nan domine jistis la la m poko ka jwenn li m mande prese prese silvouplè ti mesye dam sa yo se pou mwen wè yo ba nou chans zenith fm mande w chans. Nou mande w chans pou ti mesye dam sa yo. Pase mwen nou konnen mwen m pa antre nan dosye ki dwòl. Si n wè m antre nan dosye sa se paske m bezwen yo. Sa se nimewo komisè Degre. 33 30 74 03. 33 30 74 03. E m fè tout kontak. M rele Gonayiv pou pote ranfò pou gentan jwenn nèg yo pou mwen. E demen si Dye vle gon gwoup k ap pot manje ba yo. E m mande tou prese prese pou n jwenn yo pou yo vin fanmi. Pase fanmi yo an boulvès. Sa yo pa bandi, timoun sa yo pa bandi. Si yo te bandi m panse nou tap konprann. Moun ki bandi yo lè n rive sou yo nou konnen yo tou. Silvouplè, n mande prese prese. Bon, m tap eseye antre avèk Rony Colin tou, m te rele pdg radyo a m pat ka jwenn li. E m mande Pran responsablite nou komisarya e komisè Degre m mande chans fè plis defann nou pou n jwenn jèn sa yo. Pou fanmi yo ka jwenn, gen ladan yo gen pitit, se lavi yo pral chache. Gen la de gen pitit se sou e se chache la vi pou al chache pou yo voye bay fanmi yo pou ede pitit yo pou al lekòl. Aktyèlman la gen la de yo ki poko peye lekòl pitit yo. E nou jwenn yo se timoun yo ye. Mwen se si se te bandi, yo tap gentan mouri. E m mande pèp Okap la tou, m di nou felisitasyon, m bat bravo pou nou, dèske nou pa touye yo. Nou se moun ki fòme, nou pa touye nou remèt yo a lapolis. ki se sèvi e pwoteje ke nou jwenn fanmi yo. Ebyen, pa gen nimewo telefòn tap kite? Bon, nimewo telefòn m tap kite komisè a, kòm nou konnen nimewo m nan deja, se 37 67 96 51. E nou menm ki se paran yo, mwen menm ki se papa Woodly, si yo vle ta vle antre an kontak avè m, se 32 09 33 86. Jan m pa bwè m tande yo pran timoun nan yo. Paske m gen 3 pitit ladann yo, yo pase nan mache a yo wè m ap vann ti bannann, yo di konsa o si yo te nome yo ta wè yo met m rad yo pa ta pase mizè konsa non solèy e mwen ta sa yo leve yo pati yo chache lavi miyò m monte ri lapolis la yo m ranmase yo pou gras yo pou volonte yo ranmase yo pou mwen yo poko vin m mande yo bravo pou yo. Ba yo libere Pouyason pou mwen souple. Nou di bonswa a la polis e bonswa a tout moun ki ap tande. Nou di yon gran mèsi avèk tout polisye yo e tou moun okap yo ki te gen desizyon kòmsi menm lè yo te vle pou yo te fè sa yo ta pral fè an. e yo te gentan rele lapolis tout bagay te ok nou di mèsi avè yo yon gran mèsi a tout e polisye yo nou fè yon si bon travay paske ti moun yo soti an deyò vil pou yo al chèche lavi an lòt kote men rezilta nou jwenn ke nou di yo mèsi pou si bon travay sa ou fè a. E timoun yo se vwazinay, se neve, se nyès, se fanmi. Anfen, nou tout soti menm kote, yo tout soti menm kote. Nou di yon gran mèsi. Di fè ke nou te kenbe yo pou nou, nou pa gen yon nou gwo cheve, pa rache yo nan tèt yo, nou di yon gran mèsi. Silvouplè, sa nou ta mande e lapolis pou yo libere yo pou nou, silvouplè. Si se e kontinye y ap kontinye wout yo, o di mwens si se e tounen y ap tounen Tigwav, nou ta mande. Pou yo ede nou avèk pakou y ap fè yo, nou mande nou rann yo tanpri rann nou sèvis sa a, fè pakou a avè yo pou nou epi pou nou konnen ki sa nou ap fè. Mèsi. Non 11 timoun sa yo ki t ap deplase pou al chèche lavi miyò an Repiblik Dominikèn nan. Non yo ke lapolis rann nou sèvis ki arive kenbe yo pou nou paske nou pa konn ki sa ki pi mal ki te ka al pase pi devan. M pral site non timoun sa yo. Epi pou tout moun ka idantifye non yo paske m konnen nou voye pyès yo e nou menm tou n ap pibliye non yo epi pou moun k ap gade videyo sa k ap tande nouvèl sa epi pou ka tande non yo epi pou ka wè yo paske nou konnen e pa bandi yo ye nou menm se timoun ke nou genyen ki sòti lakay nou e bò lakay nou pa gen pwoblèm sa a ki ap bay ki ap ravaje peyi dayiti a non yo premye non an se Ronald Metelis dezyèm nan se Bodson ke yap maltrete yo ke se vòlè yo ye se pil bagay ke yap di men ke yo pa konnen jis sa map diw la polis otorite yo jis nèg yo pa vòlè mesye dam yo pa vòlè jis se yon lavi miyò ke yo pral chache antre sendomeng ke lapolis entèveni met men sou yo e nèg yo te pase pa okap pou fè eskal. E gen moun ki tap vin chèche yo. E lapolis met men sou yo. Kote map zam mwen, pou kont pam, gen 2 m gen 2 ti neve la dan yo. Plis yon kouzen m ki se Robenson Pierre e Douglas Lunel McCarthy Douglas. Nèg sa yo ti neve m yo ye. E nèg sa yo m konnen trè byen, m leve avè yo e m konnen yo trè byen. E tout lòt moun yo se vwazen vwazin mwen yo ye. Sèke yo pa yo pa nan kenn zak malonèt. E sa map mande otorite ki Okap yo. Map mande yon ti chans libere mesye dam yo pou mwen. Genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta fè konprann ke anlè a la m panse ke fòk gen yon fiksasyon sou li e nan zòn kafou fèy la paske tanzantan ou tande gran ravin fon pote boure la m panse ke ba ekoute fòk moun yo fè trè atansyon map gade yon nich moun gon nèg ki antre anndan yon kay se ka yon bandi yo pran misye yo lage misye nan yon twou epi sa w tande a la pèp la kòmanse ap aji manchèt sou li. M kwè se nan zòn Kafou Fèy la. Bagay la rèd men par la swit, tande byen, se vre nou gen manchèt nan men nou, se vre nou prè pou n batay, se vre nou ka batay, men gon bagay pou n konprann wi, nou ka batay nou rele lapolis, lapolis pa ka gen tan vini a tan. Kounye a la fòk nou genyen dotr strateji. Lè bandi anvayi nou, l ap voye bal pou n konnen kisa n ap fè. Konprann byen wi, paske m pa ta renmen. On nèg a manchèt pèdi lavi l. E ran mwa fou ou saj. Si s on batay kò a kò, ou ka gentan rale manchèt ou, ou koupe tèt. Men, si se a distans, nèg la rete la ap voye bal, ebyen pwoblèm. Yèswa enfòmasyon sikile ankò, nèg yo ta atake komisarya. Savann pistach la men Savann pistach menm li pa gen chans non komisarya sa m panse ke fòk gen ranfò ki vin jwenn komisarya sa paske tanzantan gen yon fiksasyon sou zòn sila èske nou konprann donk depi nèg yo gen pwoblèm depi nèg yo fache ebyen se la yo pote boure men jan m ap gade pèp la la mesye pèp la detèmine wi mesye gade yon nich moun mesye yon nik pran nèg la yo lage l atè frè m se kòmsi se yon nich fomi nèg la antre manchèt yo aji kout manchèt sou nèg la. Men anpil moun estime ke si lapolis ap fè yon bon operasyon vre nan Vilaj de Dye, tande byen wi, premye bagay pou lapolis fè, fò l fè yon sòt de, kòman m ta kab di sa, yon sòt de repetisyon ak Izo. Repetisyon an, wè m di Izo, m pa menm di Manno, pase gen gwoup Manno tou. Repetisyon an, kòmsi pou wè èske li kapab mezire li ansanm ak nèg yo. Pou w wè entansite frap nèg yo tou. Men nèg yo e grenn senk yo ye, yo ka pretann ke yo pap fè anyen pa egzanp tankou gaz ki tap voye yèswa. Nèg yo pa fè way, yo pa di way. Men, m pa vle, paske tande byen sa m di nou an, sa k fèt yèswa l pa rele operasyon. Nèg yo gendwa pase la yo fè de twa grenn bal an direksyon vilaj la. M pa vle pou bandi yo al bay fil mòl toujou.